Zo! Zo! Ansyen chèf gang baz 400 Mawozo alyas Ti David, Ayiti. Sa nou te panse a se pa sa. Sa nou te panse a se pa sa. Yo vann mwen, yo remèt lajan an. Bondye te di David menm si w wè dimil tonbe agoch, dimil tonbe adwat pa pè. Se mwen menm Ti David Ayiti, n ap mache sou yo, n ap debloke wout. E si w pa vle m ap ouvè liv la, è vè jan n ye. Atansyon atansyon atansyon pa kapon se mwen menm ki dil nan pap nan pap goumen vebal vebal mesye nou kenbem epoun deprann m pap bay chans sa ankò afè pou nèg vin sou mwen poum nan pa donab non nou chwazi n pap fè san koule nou kite epe ya lakay kòm nou pa lakay men baton a sa nap fè vakabon respekte moun. Sa t nan moun lan e pa anyen n ye. Sa t nan Ezayi 54 vèsè 17 Tout ame a fè fòje kont ou man sera san zefè. Mesye Meni, Gen bagay nou pap konnen. O e son kris atache siman lang lè de ze blan dèlè kat manm kraze. Lè se yo vini. Anwo pap moute anba pap desann. Ki kote nou soti nou soti dè talan n ap repouse legou pale pye gen bagay m pap pale. Mesye atansyon, atansyon se peyi nap fè. Kot sal ye la nou paka chanje a. E lapè m mande mwen menm, m pa mande goumen. Nou genyen pou n ta goumen. Tout nèg konnen n genyen pou n ta goumen. Men mwen m pap goumen. Peyi nap fè. Peyi nap fè, peyi nap fè, peyi nap fè. Ebyen, polis ap goumen avèk bandi, bandi ap goumen a polis enben. Bondye li menm li te di renmen pwochen w kòm twa menm. Li te di Pyè, batay la li pa fizik. Ebyen men ni. Granmoun mwen menm depi sou aksyon depòte m pa gen dwa janm fye chèf pase wè depòte se yon nèg pou depòte te ke depòte se yon nèg pou yo te fèmen nan komisarya pou te bal menm komisè kwadèboukè e pa vre yo pran depòte yo remèt li a la triye piblik fè fizye depòte depòte depòte mouri polis kwadèboukè menm yo t lakoz li mouri bouye yo t ba antèn. Yo t ban antèn a 400. Gade lè gade gade lè ti polis krèm yo non mesye ki kwadèbouke yo gade figi nèg yo kap mache nan lari gade zo tèt yo non m tande bakòp men lap fè san mesye wooyy monchè m pap baw manti se pa nèg kap mete m chèf non se pa lèzòm kap mete m chèf paske m wè tout konba e nan men Bondye l ye Sak fèm di w mwen tout konba yan nan men Bondye l ye pase nan som 51 David di je peche kont kont etwa sèl senyè il pa peche kont lòm konprann sam di w lan gade figi gade figi nèg gade figi gade figi nèg yo nou menm gade et oh timoun mwen yo bon nou pral lekòl nou pa bon konprann. Oh oh! Oh oh! Pandansetan polis la e lamatye nan polis nasyonal e vòlè yo ye, epi yo pral vin di m pa vòlè. Ou konprann sa m di w la? Ou wè mwen ki te vòlè a e pou bi pa m ki te vòlè e pa pou bi moun. Pase mwen m te gen 13 machin lakay mwen pou m woule e se mwen mwen m te gen tout lajan pou m te viv. Bagay mwen menm yo te bon valiz lajan met nan dom chak jou map mache map separe ba moun nan peyi a ou konn sa mzè men enben mwen mte wè men mwen mte wè Bondye te mande Salomon kisa ou vle pou jere pèp la te gen tout byen poul te mande vizitè yo wi te gen tout byen poul te mande tout bèf yo wi te gen tout byen poul te mande kabrit se li di senyè mwen vle sajès poum jere le pèp Paske mwen se moun, mwen gon kò imè. Ou wè sa m di w la? Se paske n jete règ regleman biblik lan, mesye. Nou kenbe règ regleman misik la ki se fè maji, tiye moun, fizye moun. Ki fè n pèdi kote n ye a. E si. Lè m fini, m di non. M sipoze fon kout pye nan lemond, pase m wè levanjil la mal preche nan men m. Bon m pa ka pale de lemond lan byen. M di bon m sòti avèk tout sistèm grangou m lan m ale pou m al aprann sa yo rele lemond. Pou m al aprann sa yo rele dyab. Pou m al aprann fè twa pa dèyè pou m disparèt. E wè m pap janm disparèt nan men dcpj. Jamè! Pou kisa la? E pa pou non menm dcpj, non menm ti polis nasyonal, pou prizonye wap di m depi m rive yap fout peze kou mete m nan prizon? Pou kisa la? Map chita lakay mwen mesye. Paske m wè lespri nou bouche. Bib la di moun sa yo avèg yo pa wè. E si yo te wè e pa sa yo tap fè, e pa tiye moun sèlman, e pa fè adiltè, e pa fè fònikasyon, e pa sa yo tap fè. Wè sa m di w lan? Mesye, regilyèman, m fache avèk Bondye, Bondye fache avè m tou. Sa k fè Bondye fache avè m tout Lisifè, li di men pou m ta al mache nan dcpj, li di m chèf. M di non chèf, non Bondye, m p ap janm fè l. Se menm jan an lè w wè Apot Pòl t ap antre e e e e e Lawout de Damas pou l al pèsekite kretyen yo, Ou konprann? Nan travay ui, Bondye te frape misye avèk avèk yon eklè, so l te avèg li. Apot Pòl se yon nèg menm jan avèm li te ye, yon nèg yon tiyè. Tiye moun yo kap priye Bondye, tiye moun yo menn kap la kap lapriyè. Mesye wè mwen menm, kòm wè jodi a m pap pale menm, m pap pale menm. Pase m wè mwen menm nou avèg, nou avèg, nou avèg. Si n pa t avèg, telefòn mwen te sonne li sèlman ta wap rele moun vin fè fòmasyon avè nou. Vini, vini, vini. Nou sèlman map ban fòmasyon epi map bay plan bandi avè nou. Tout pi fò ti sektè yo nan menm la nan plenn nan la. Bon kòb la chanje mesye. Oh. Sa vle di esay nou pap tande menm. Sa map di a tèlman bon pou nou, li bon pou nou a rès. M voye sonjon kòb pou nou nou tèlman paka tandel nou pral kite kòb la. Ay bagay sa yo twò lou yo ka fann tèt nou hein. Non mesye, yon chèf pa yon jwèt. Bon ou tande pèp la ap mande pou m gen sekirite avè m pou ti polis krèm yo pa vin la a. Kibò wap pase. Hein! Kote li ala mayen ti vèt li ka vin kaka la chèf e jan e jan wèm diw la menn bay yo di pata enfòmasyon sa map pataje avèw la la granmoun pou ta patajel fè yo ta peye w dcpj ta sipoze relem ti David vin fè fòmasyon avèm e pou e pou ba nou plan batay pou ba nou kijan poun batay ou si ou menm dcpj lòk Lè w pral fè yon operasyon ou pa bezwen toutè. Lè n pran toutè, ti toutè a nou voye yo e tiye nou voye yo, tiye yo. Paske nou pran, paske mwen menm lè m te chèf, gen plizyè toutè ki vin nan men gaspiyay e se se touye li touye mwen menm tou m ap gade tou. Mwen m pa konn, gen yon seri de bagay mesye m pa konn gade l tankou avan yè la min. Polis nan, polis kwadèboukè yo pran yon ti patnè li fè y ap ba yo antèn. Yon ti chofè moto wi l ap ba nèg yo antèn. Epi menm polis nan komisarya a rele m alamò. Agas fè li di konsa, Men tèl nèg k ap ba komisè Oje, non, men tèl nèg k ap ba komisè Antèn tèl moto, tèl moto. Pran misye! Yo menm fè foto patnè a menm yo voye ba yon menn. Shet menn! Gad kilè polis Kwadèboukè yo menn ta fout ta fout parèt menn, ta fout arete nèg yo menn, ta fout minote l. Yo, chèf ou pa bon moun, chèf bon moun ti pasapòt non. Pou m antre kwadèboukè, pou m mare polis, pou m mare polis, pou m mare. Yo fè yo pran patnè a menn. Patnè a vin nan kafou a menn. Shit menn. M anvi kriye, m anvi. Paske w gentan konnen lè chèf ou ye. Lè chèf ou ye, yow. M pa ret menn. Yo pran misye. M di yo mafya ou mèt pale ye menn. Ou pap mouri. Bon m di w menn, ou wè je m gaye dlo. Misye di, misye. Kòlèd. Kòlèd, wi. Wi Kounya la m di yo mafya m di Wooyy ah Eske nèg sa te touye nèg sa Lè yo wè m te fache yo pat yo pat bay li devan m non men M pa janm konn si ti patnè sa mouri non Shhh Kwadèboukè Kwadèboukè men. Ah granmoun tande mesaj sa yo menn tande yo menn shit menn. M toujou vle pataje konesans mwen anvè tou tou le mond e pou pou zye yo ouvri e pou yo konprann pou yo konprann sa yo rele plan batay e mwen santi Mwen santi tout ayisyen gen gwo pwoblèm mantal nan tèt. M pap tèlman di tout ayisyen, bon, m ap di anpil ayisyen. Se paske Ayiti jete labib li, met pye l sou li, epi ki fè sa rive la. Moun nan dou sil se vodouyizan l pap gat la bib ou antrave ou antrave kijan w pral jere kay ou kijan w pral jere fanmi w kijan w pral jere zòn ou ou pap kapab non non ou pap kapab se sak fè mwen menm m toujou pran inistrativ mwen menm lè m te nan bandi m toujou gen bib mwen m ouvè l nan pwovèb so m ap kontwole m ap gade m ap gade wi m ap gade E si ke Ayisyen te gat labib, enben ou pa tap janm jwenn yon moun fè tweet pou lap di konsa, Eske ti David chanje vre? Non, map baw 2 tèks biblik kote mwen menm e mwen sonje fizi Mizè Pòl. Paske mpa ka nan rete tiye moun sèlman pandan se tan mwen Egzòd 20 dil pa tiye. Men se pou Moyiz al pran 10 kòmandman sa yo, 40 jou l te fè nan dezè a wi. E lè l vini, e lè l vini, e lè l vini, Ou wè sa m di w lan, li siyen tout an jeneral sou li met pwen sou sa, li mete pwen sou sa, li di men sa l pral fè yo. Pa vòlè, pa faditè, pa fou. Bon nou gentan, bon gen anpil moun ki gentan konnen deja, m ap bose paske m pa vle voye mesaj la anpil. E ankò lè w ale, Ayisyen jedi, je, jete règ prensip en, en Koretyen 15 lan, Renmen pwochen w kòm twa menm. Poukisa, mesye? Poukisa? E, e ankò, règ Labib la, si Ayisyen te mache sou, si, si Ayisyen te mache sou liy Labib, e l t ap wè, kote w wè lè pèp la te pran fanm ki te al nan adiltè a, ou konprann sa m di w la? Epi lè yo tout vin avèl, o wi mèt, depi sou ansyen kontra, o wi depi yon moun al nan madanm moun, bagay sa yo men sa bro fèl, epi mèt la dil enben metel la, epi mèt la enben bese tèt li atè la la, lap ekri, lap ekri, lap ekri, lap ekri, lap ekri, pa bliye non di konsa m sou gwoup sou deba politik tou lemond ladann, Sa map di a m konnen lap fò pou nou anpil men moun ki pa konnen l pa pale lap ekri lap ekri lap ekri epi bon El Baradei di konsa moun moun ki santi l pa pè chabon premye pran premye wòch la file l sa bon sa se pou moun ki di yo wi bandi pa gen bandi an Ayiti men gen grangou bandi an Ayiti ou tande sa m di gen grangou bandi an Ayiti egzakteman grangou wè sa pou w fè. Gen kèk bagay ou ka oze fè si yon dyaspora pa ap voye 50, 60 dola ba ou. La a, bon m rive la avè w. Moyiz te yon tiyè. Lè Moyiz te vin raple ke l te yon Izrayelit, nou nou konn istwa sa a, kote ke li te an Ejip. Ou wè sa m di w lan? Sa l, ki sa l te fè? Lè yon Izrayelit avèk yon Ejipsyen t ap batay, ou konnen sa l fè? Li tiye, li tiye Ejipsyen an pou Izrayelit la. E, e, e, pandan l tiye l, pandan l tiye l, sa l, pandan l tiye l, epi menm Izrayelit sa yo lage dèyè l bay sa yo. Ou konprann? L ale madi an e l al al pran revelasyon Bondye a kay Jetro l te fè depit avèk Sofara. Bon la a m rive la ankò. Sofara manke toujou. Moyiz rive li bay tout mouton sa yo dlo. Poukisa ou pa al avè l lakay? Anben se sa a. Egzanp mwen menm. Jetro di, Poukisa ou vin rapid konsa? Li di m jwenn yon bon samariten te de m pran dlo a. Li di, Poukisa ou kite l? Poukisa w kite l menm mwen menm toujou gade valè pèp m gentan ap bay dlo la poukisa nou menm nou kite m dèyè nou pa janm rele m pou pale avè m pou fon seri de bagay sa vle di nou pa bezwen dlo pou n bwè nou menm nan monchè wè mwen menm m pap janm pran pa avèk Politisyen se nèg sa yo kap kraze peyi a. So m ka prann poum poum poum ouvri je nou poum pa lave men pa gen sa nou bral dim pou pou pou nou fèm wè ke nou gen lespri pasem sepandan m pa janm wont dcpj relem se aprè pawòl sa mesye aprè pawòl sa yo map lage sou to avèk de tèks biblik nèg nèg la al lekòl nèg la a al lekòl mandel eskel gon matyè ki aprann ni men sa Bondye di Ki prezidan n genyen? Ki prezidan n genyen si sitel ta pral fè yon krim pou pèp la parèt pou l di non prezidan? M ap tou ba w tèks biblik tou wi. Ou pa wè lè wa a te renmen David non lè wa a te renmen Danyèl eskize m. Lè wa a lè Danyèl pa t mete ajenou pou l adore bondye Baal la ou wè sa m bondye lòt peyi a. Lè Da, pase, kyèt, yo di wa a, Men Daniel pa adore Bondye nou an non, men l moute nan ti fenèt li, men l kanpe epi l ap adore lòt bondye, ou pa, sa pou nou fè pou li la? Wa a di, M pa kwè, pase yon nèg save konsa, yon nèg fòmasyon konsa, yon nèg mwen renmen konsa, yon nèg mwen ra, mwen damou konsa, fò mwen a zye m, al pran David, mennen l bon mwen. Shyètt! Epi wa di, Sonnen kloch la! Mande Bondye m mouri David di non. David di non, m pap adore lòt. David di non, adore Bondye non wa. David di m son Izrayelit so m gon sèl Bondye ki anwo nan syèl la, ki te kreye tè ak syèl la. Epi yo di pran n al lage nan fose lyon. David di, M pa gen pwoblèm ou mèt lage m pap adore. Anben bon sa Bondye fè. Bondye soufle nan dyòl nan je lyon yo Pfff wè sim te la m tap di David ou mèt al anpè wi dcpj ou wè dcpj yo paka fè w anyen ou mèt al anpè ti polis nasyonal yo paka fè w anyen paske rèv la yo pat konprann ni ou konprann sa m di w la si rèv la nou te konprann ni nou te bi nou te li la bib m pa di n lage prizonye non men nou tap ba yo manje 24 sou 24 oh oh. Lè Joseph mesye gad bon nou wè sa gad Joseph gad Joseph Joseph antanke prizonye bagay nou tande anpil sou youtube deja m pa bezwen repase pou bagay long se Joseph ki vin fè rèv wa konprann rèv 7 bèf gra kanpe bò larivyè kap manje Fèy vèt k ap manje bouk fèy. Se li menm ki vin fè l konprann sèt bèf chèch ki kanpe nan gran savann k ap manje zèb chèch. Ou konprann sa m di w la? Bon, bon, bon, si prezidan an ta fè yon rèv konsa la, m vin fè l konprann li. Sa l ap met nan depo. Humm Joseph di mou an 7 bèf gra an se se ou kòmansman 7 lane gra ou pral ranfòse depo depo ki 5 santimèt wap metel 20 santimèt depo ki 30 santimèt wap metel 40 santimèt pase gon grangou t pral tonbe sa 7 bèf mèg la siyifi. A gèt! Gen 7 lane mèk li pral vini. Ou wè sa m di w lan? Bagay sa m ap di w la e pa bagay m wè nan. Mesye, n ap gade yon nèg sèvèl nan kou m mesye, grangou, kalamite, pwoblèm mesye. M te gen 2 timoun sou kont mwen, sa n te vle m fè? Pandan m ap fè 5, 6 jou san manje? E epi gen yon baz k ap antre milyon nan zòn mwen? E tout timoun zòn nan e ladann yo foure kò yo? E pi se pandan mwen menm m gon bib nan men m ap preche levanjil e moun legliz yo pa ankadre m olye yo ankadre m pito pito pa tande pawòl mwen paske m pòv? Mesye, wè mwen menm la vin lakay mwen la. Sèl kòb vòlò m konnen m gen lakay mwen, e sèl e sèl 4 mil pèso m mèble kay mwen. Men afè de 700 mil dola a, m repouse l mwen menm. M repouse l. Ou wè sa m di w la? Lè w wè nèg yo t ap kriye bagay sa yo, m te voye l ba yo mwen. Ou wè sa m di w la? Ou vin lakay mwen la w p ap jwenn kòb bagay sa yo. Sèlman m son, mwen son ti nèg tèt nwa antanke ti David Antanke zo ou konprann, zo reken manje chè a kite zo a, ou konprann sa m di w la? Ansyen chèf gang baz 400 mawozo a k ap pale, ansyen, yon ansyen kriminèl menm, wi kriminèl m te ye menm. Depi m kwaze w, depi m kwaze w sou machin vit nwa m di w desann vit ou pa desann fout vi de bal pase m pa t konn ki jou m t ap mouri frè. Ou nan mafya frè, ou gen pitit ou gen madanm e ou konnen pou w grangou, w deja konnen chyen grangou pa jwe chò. Ou wè sa m di w la? M konnen gen anpil Leta k ap tande m la. Gen anpil gwo polisye, gen anpil dcpj, gen anpil nèg k ap tande m. Ou wè sa m di w la? Men si yon nèg ta di m konsa, Pran chen mare nan chenn! Chen an grangou! Pou vin aplike latibwa pou l pa mòde w! Non! Kounya la, m gen bòs mwen, madanm mwen konn moun, pitit mwen konn moun, so m gen 2 timoun, kounya m youn gen 4 an, ou konprann sa m di w la? Ou wè sa m di w la? M youn gen 4 an, m youn pral gen 2 zan, so m gen 2 tifi, kounya e pou m batay nou fòs legal oswa m moute aletranje, so m jere vi m! M jere vi m, pase m gen 2 dyaspowa ki avè m, so si m ta di yo m ap antre nan sa ap di non y ap sponsò m. M gen m gen m gen plis ke 5 mil dyaspowa avè m, m gen plis ke 4 mil dyaspowa avè m, ou wè sa m di w la, m pa ka fè kaka ankò. Lè sa e zòn mwen pat gen dlo, pat gen bako, pat anyen menm. Mesye, de Koretyen 5 vèsè 17, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, Chérie, ban mwen sa. Vwasi tout choz son devni nouvèl. Ou fini? Ou wè sa m di w la? Sèlman mwen m konnen mwen menm, e bat pou n retire kò n nan sa n ye a mwen menm, mwen m sòti mwen menm. E sa fè pandan m sòti a, m konn, m konnen kèske vle di grangou, m p ap janm pran pa avèk pa, m p ap janm pran pa avèk on ti polis baay, ou konprann, k ap fè va-e-vyen. k ap fè varevyen nan baz, varevyen nan baz vin ranje zam, varevyen vin fè yon seri de bagay, yon seri de varevyen, bagay sa. M pa pran pa jan de moun sa yo paske nan kapasite biblikman e nan kapasite mistikman, ou konprann sa m di w la, mwen s on ewo pou Lisifè, so m s on ewo pou Bondye. Ebyen ki sa k fè n tonbe rè regleman mistik Janklod Divalye, Franswa Divalye a n pèdi l? Ou konprann? Kisa yon meditasyon vle di nan vodou? Si m jwenn yon moun ki reponn mwen kesyon sa a, mwen menm m Si m jwenn yon moun reponn kesyon sa a, mwen menm m garanti l Mwen garanti l, m garanti l m ap fè l wè m fas a fas Fas a fas Fas a fas